Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout è ok? M panse ke chak gen moun ki ap tande chanèl sila yo anfòm. Ekoute byen, pandan 7 semèn, te gen ti difikilte. e pou nou te anrejistre nan studio pa nou paske e nou te gon pan teknik o nivo de studio pa nou se sak fè w wè vwa a te yon ti jan parèt m pa konnen non men l te manke miksaj ok donk e nou retounen nan studio nou e m panse ke n ap wè vwa a parèt yon lòt jan paske n konnen fanatik RL Prod yo Yo toujou ap veye. Donk, gen anpil moun ki toujou la ap poze kesyon. Alò pou se ki an di, ben ekoute, e RL Prod m poko ka konprann vwa a toujou non. Men se pa la menm vwa mezanmi. Gon lòt moun ki sou chanèl la tou. E mwen menm, mwen konn pale kèlke fwa. Men ekoute m panse ke nan moman sa yo, n ap avèk mwen nèt. Se parti pou votre emission. Fò m di nou ke jodi a la a, gen yon ensidan ki pase onivo de Kafou Fleuryo. Genyen yon pikòp ki pase, pikòp la simen bal. Gen plizyè moun ki pran bal. Men nou menm n ap chache gen plis enfòmasyon sou koze sila paske se o moman danrejistre sèt emisyon epi enfòmasyon sa a rive jwenn nou. Alò nou pral pale de yon gwo batay ki gen la souple. Batay la tounen nan Gran Ravin. Gran Ravin ansanm avèk Tibwa. Pandan batay la tounen nan Gran Ravin ak Ti Bwa a, batay la tounen nan zòn Matisan an tou, ant Nèg Izo yo avèk Nèg Kris la yo. Men m fini pa konprann ke batay la, batay sa pa p janm fini non. E jounen jodi a, lè w wè 2 gwoup yo ta sanse anvi fè silans, Se pa lapè non yo ka anvi fè silans kote ke youn pa okipe lòt, youn pap tire sou lòt. W ap jwenn yon eleman declencheur batay. Konprann byen wi. Sa vle di zam nèg yo ap toujou chofe. Ap toujou gen kout bal ki pati anlè. Fò m di nou ke mwen gen yon premye eleman enfòmasyon ki fè kwè ke nèg Gran Ravin ta bezwen pran, ki kote, zòn Maranata m kwè bò lise a bagay sa yo paske gen yon zòn la ki nan men dwòl. Le frère de Christ la. Men m vin gen yon lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen paske gen yon tip ki te rete Fontamara, ki li menm te al nan baz 400 mawozo e ki bezwen retounen an bèt anlè a la a, epi sa w tande a la a, misye antre nan yon lojik batay ansanm avèk nèg Tibwa yo. M panse ke anpil nan nou ka konnen on mesye ki rele Bout Black. Bout Black, li menm te nan blòk 400 Mawozo. Misye vini anlè a la, se misye ki a la tèt batay sa paske misye di ekoute, sètèn zòn, il fo lè rekipere, fòk nou fè nèg yo ale pi lwen, epi, sa w tande a la, bal ap pete. Pandan sitiyasyon sa difisil anlè a la nan zòn Gran Ravin nan, gen anpil ti malere k ap pran bal. Mezanmi fò m di nou byen kòman nèg sa yo fonksyone. Pa egzanp pou zòn Matisan. Nan Matisan, m pa kwè genyen dè santèn de mèt ki kapab sèvi kòm fwontyè pou gwoup Izo a avèk gwoup Krisla. Sa konn rive, on moun ap pase nan lari an. Ou tande! Nèg Krisla yo oubyen nèg Izo yo youn ap di lòt, Vòlè! Si w pa met tèt ou deyò m fout on bal. Se konsa li ye. Tanzantan, ou tande youn ap joure lòt, E ti vòlè nou ye, parèt tèt nou non, parèt tèt nou non bann lach. Sa li valab tou pou nèg Gran Ravin ansanm avèk nèg Ti Bwa paske tanzantan ou konn tande on bagay anlè a la a, epi nèg Gran Ravin nan ap di nèg Ti Bwa a, Parèt figi w non, ti lach. Sitou, Nèg ki kanpe nan abri ap batay. Sa vle di batay sa a, s on batay, m ta kapab di dèfwa w tande gwoup sa jodi a la a, li fon frape. Epi demen si Dye ve, lòt gwoup la li menm, li fon frape. Men pou lenstan, m ta kapab di nèg yo mete pye yo atè a la a, an veritab animal. Tande byen, yon batay ki deklannche. Onivo de Gran Ravin, Gran Ravin, Ti Bwa. ki kontinye ap pete kout bal, la rezon è senpl, gen anpil zòn nèg Gran Ravin yo bezwen rekipere selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, epi genyen yon sèten de Bout Blak ki li menm te nan baz 400 Mawozo, misye bezwen retounen nan blòk li, se sak fè w wè batay la rèd anlè a la. Bon! Wap jwenn sa. Wap jwenn sa paske pa bliye nan sa nou ye la wap toujou jwenn bandi k pral goumen ak bandi kote ke m ta kapab di tout moun pral di a eske nou pap pèdi batay la eske batay la pa devye non batay la nou te gentan pèdi l kounye a se bòn fwa Ariel Henry ki pral sove nou eske n konprann pa bliye. Te gen nèg ki te pran desizyon pou te kapab mete sa n ta kapab rele yon gwoup sou pye, yon estrikti de banditism sou pye. Gen nèg ki retire kò yo, gen nèg ki di yo pa prete, gen nèg ki di bon yo menm y ap fè zak, epi yo pa vle yo fè zak, divizyon total. Jounen jodi a la a, gen nèg ki nan gwoup sa a, gen nèg ki nan gwoup sa a. Jounen jodi a la a, lè tèl gwoup te fè lapè ak tèl gwoup, n ap pale Ti Bwa, Gran Ravin, yè te gen antant. Jounen jodi a la a, bagay la li pou pi bèl, se lagè! Donk n ava konprann ke bandi p ap ka fanyen pou peyi sa a. An m di nou sa. Paske bandi yo pa vreman genyen bòn fwa. E bandi yo se kòm si m ta kapab di ke yo menm yo konplis nan tout sa kap fèt jounen jodi a la yap travay pou kominote entènasyonal la de manyè aske lè nèg sa yo bezwen mete pye nan peyi an ebyen se bandi kap fè plas pou yo. Eske se vre? Paske gen enfòmasyon kap sikile depi kèk tan kòmkwa tout kote wè yon bandi rete bandi ap banbile. Gon trezò kache la kanmenm. Pa egzanp lè w pran Vilaj de Dye gon bagay la kanmenm. Lè w pran blòk gran ravin nan gon bagay. Bon antouka lè blan yo vin pran peyi a la nou mèt ranje kò nou. Lannwit kou lajounen nèg yo pral kòmanse eksplore yon seri de kote. Epi pou yo kòmanse pran richès paske nou menm nou pa ka jere richès peyi nou. Se yon pakèt enbesil nou ye. Se yon pakèt mechan nou ye. Nou pa vle pou ti piti yo avanse. Epi sa w tande a la a? Pwoblèm. Nou pral wè ki sa Ariel li menm deside. Pandansetan, yèswa, pèp la pran lari, pèp la ap fè rara. M di nou fèt atansyon, gen enfòmasyon lè nou tande yo, toutotan nou poko tande yon seri de moun yo menm, yo afirmatif. Pa rapò ak enfòmasyon sila, pa kouri kriye viktwa, pa kouri pran lari, sinon se bal cho nou pral machande nan men lapolis. Eske nou konnen genyen 5 moun ki mouri nan Petyonvil yè swa? Moun sa yo ki mouri an, paske yo te tande Ariel Henry ale, sa w tande a la yo pote boure nan lari an, yo te sou dechoukay tou. Epi sa w tande a lapolis mete chif nan men yo. Atansyon. Alò, enfòmasyon sa a jistavan mwen. Lage li, fò m di tout senpati mwen ak fanmi jounalis konfrè paske nou te travay ansanm nan Scoop, Ancy Mars. Li mouri nan dat vandredi 7 oktòb 2022. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote kolaboratè li nan Association Haïtienne Journalistes Économiques pour le Développement Durable, Jean Alens Macajou. Li te genyen yon kansè nan ren. Kòdonatè jeneral Asosyasyon Ayisyèn Jounalis Ekonomik pou le Devlopman Dirab, li mouri nan yon lopital kote li te ye nan janvye pase a nan peyi Etazini Damerik. Avan li kite peyi a, jounalis la t ap travay kòm redaktè nan Televizyon Nasyonal Dayiti. Il etait osi redaktè a Scoop. Wi e li te konn banm anpil kout men nan tèks paske pou moun ki pa konn prensip radyo quand on dit rédacteur se pa egzanp on moun ou menm ou se yon repòtè ou ekri yon tèks ou pote l bay redaktè lan li gade li sètèn fwa li kapab korije on seri de erè menm sou m ta kapab di sou la fòm e menm nan fon an tou paske lè nèg la redaktè se li menm ki kapab ajanse. repòtaj ou a, se li menm ki kapab di ben il faut mettre une virgule ici, il faut mettre point ici, si m te nan plas ou m t ap mete sa de preferans donk tu konpran donk se anbeli an plis le travay donk an si se te yon moun ki te toujou gen sans kolabore e lè l pote yon koreksyon nan yon bagay pou ou nan yon tèks epi li eksplike ou sa l fè a ou menm si w pa dakò ou kapab di bon ok mwen m pa dakò non epi l ap chache yon jan kanmenm pou l retounen avèk ide ke ou te genyen an. Bòn wout mon frè, mon ansyen kòlèg e tout lòt moun k ap swiv ou paske chak grenn nan nou ap pase nan vwa sa a. Premye minis Ariel Henry. Nan konsèy minis li fè nan fen jounen jedi 6 oktòb 2022 an, solisite fòmèlman yon èd militè pa bò kote kominote entènasyonal la pou peyi Dayiti. Enfòmasyon ki rapòte pa bò kote jounal ameriken Miami Herald ki di li gen sous li nan pouvwa a. Se yon demand alekri ki ta dwe ale jwenn peyi alye yo prensipalman manm Core Group vandredi 7 oktòb 2022. Gouvènman an pa presize kote fòs ame sa yo ap sòti men li fè konnen sèlman èd la li nesesè pou kapab pèmèt yo jwenn gaz la pou sikile libreman depi tèminal Varreux e pou kapab reponn ak flanbe epidemi kolera ki ap fè raj nan peyi Dayiti. Daprè jounalis Jacqueline Charles kotidyen ameriken Miami Herald demande premye minis Ariel Henry li entèveni a la fen jounen an kote ke Nasyon Zini ak patenè imanitè yo plede pa bò kote gang yo Gouvènman ayisyen an ak kominote entènasyonal la pou ke kapab gen yon koulwa imanitè ki mete an plas yon mannyè pou gaz lan kapab sikile. Nan jounen jedi an, sekretè jeneral Oganizasyon Eta Ameriken an, Luis Almagro, te nan yon twit envite premye minis Ariel Henry pou kapab antreprann yon demach konsa pou evite yon kriz imanitè nan peyi a. Tande byen, le sèl pwoblèm mwen m genyen avèk Ariel, Si Ariel deside pou l di gaz la 300 goud, oubyen m pa konnen 350 goud, popilasyon an kapab dakò. Men imedyatman popilasyon an dakò, kounye a l pral mete bandi yo fas ak popilasyon an. Paske lè ou pa deside pou di bon men sa n ap fè ak gaz la, n ap desann li pou ke popilasyon an kapab reziste ak pwoblèm ki genyen. Bon, ou pa pran desizyon pou di w ap desann li, epi ou vle al pran l. Kounya si w desann li pa rapò ak mezi ke ou te pran an epi nèg yo kanpe dan kounya e pèp la ki pral anfas nèg yo men jiskaprezan gen anpil moun k ap di Babekyou ap batay pou yo paske Babekyou li menm li antre nan yon lojik batay pou ke pri gaz la kapab desann epoutan gen anpil moun ki di se fim k ap fèt ou pa konprann donk kounya la gen yon lòt bagay wi mwen menm lè fòs la vini m ap mande nèg. Ki kanpe nan var yo, kanpe la sou zam nou. E, m kwè nan sa. M ap mande tout nèg yo, Barbecue, Isca, Mikanò, tout lòt nèg yo, pa fè m wont mesye. Ou wè lè fòs la vini pou al fè koulwa imanitè lan pou gaz la al pase, tan ke Ariel Henry pa pran mezi pou ta kapab desann pri gaz la, mesye kanpe la devan var yo. Li te met Mewins k ap vini file yo bal. Èske n konprann sa m di nou an? Paske se nan kan pèp la nou ye. Fò n kontinye kanpe nan kan pèp la e fò n kontinye kanpe goumen, pa vre? Antouka, nou pral kite w avèk kèlke reyaksyon, dè reyaksyon pandan lajounen sou sitiyasyon sosyopolitik e sekiritè di peyi. Epi apre n ap tounen pou kapab boukle. Pèp Ayisyen, frè m ak sè m yo. Jodi a, n ap viv yon sitiyasyon trajik. Lopital ap fèmen pòt yo, moun ap mouri tribòbabò. Nou nan yon kafou istorik ki egzije nou gade sa nou fè de listwa grandyoz ke zansèt nou yo te trase. An 1915, olye nou jwenn konsansis nan tèt ansanm batay nan zafè enterè mesken ak pouvwa ant plizyè gwoup nan peyi a, kreye kawo e louvri pòt bay letranje pou vin pilonnen anba pye memwa zansèt yo. An 1994, apre twa lane rezistans pèp ayisyen an te mennen, kote anpil kanmarad te tonbe pou demokrasi te ka boujonnen, olye nou jwenn konsansis nan tèt ansanm, batay nan zafè enterè mesken ekonomik ak politik te louvri pòt bay letranje yon lòt fwa ankò. An 2004, olye nou jwenn konsansis nan tèt ansanm pou n te fete bisantnè lendepandans peyi Dayiti, batay ant ti gwoup pou kontwòl enstitisyon Leta louvri pòt bay letranje vin sapata memwa zansèt yo. Mwen vle nou tout sonje nan memwa kolektif nou. Peyi zanmi yo te di entèvansyon sa yo. ta pral simayen demokrasi, jistis, sekirite, devlòpman ak lapè sosyal. Men jodi a, n ap rekòlte, Leta kraze plat atè, ensekirite, lamizè, chomaj, kolera ak grangou san parèy. Kalfou larezon dwe fè nou konprann se sistèm ekonomik desklizyon e se nan tabli gouvènans tèt anba pou yon gwoup moun jwi de tout privilèj anndan peyi a ki kreye bann moun pòv sa yo. Kalfou larezon di nou jenn gason avèk jenn fanm ki gen zam lagè sa yo nan men yo nan katye popilè yo pa gen okenn mwayen pou yo enpòte zam ak minisyon. Sa ta vle di yo gen patwon? Kisa nou fè ak patwon sa yo a? Se wòl Leta pou konnen kiyès k ap enpòte zam ak minisyon anndan peyi Dayiti. Peyi a bezwen bon jan konsansis nasyonal pou n adrese pwoblèm sistèm ekonomik ak movèz gouvènans ki kreye mons sa yo anndan peyi a. Frè m ak sè m yo, se yon wont nasyonal. pou an 2022, kèk moun prefere ap mande e lòt moun ap tann entèvansyon kontè sèk k ap tann lapli olye yo travay pou yon konsansis sifizan pou nou vanse. Kalfou larezon ap di se pa entèvansyon fòs etranje ankò k ap ban nou chimen an, men se pito konsansis pou nou kanpe yon Leta ak bon jan gouvènay pou konstwi chimen pwogrè ak lapè sosyal. Pou n fini, m ap lanse yon apèl bay tout sèktè anndan peyi Dayiti pou n ka tande kri malad yo, fanm ak gason k ap tonbe tribòbabò anba bal, lekòl ki pa ka louvri pòt yo, moun k ap pèdi biznis yo. Pou pita pa pi tris. Ann tande larezon pou nou jwenn yon konsansis nasyonal pou n adrese pwoblèm peyi Dayiti. Mèsi. Viv Akò Montana, viv konsansis nasyonal, viv Ayiti. Mèsi. Nan 10 depateman peyi a, se pèp ayisyen, se peyizan yo, se jèn yo k mande depa Ariel Henry paske Ariel Henry son sibaltèn li ye, se travay kò gwoup li vin fè la. Jounen jodi a, nou di. ni Joe Biden, ni Guterres ke yo yo trè mal plase pou yo ap di se gang kap manifeste nan 2 peyi a. E nap di pèp ayisyen li enpòtan pou yo baleye Ariel Henry kòm yon balerè une toute petite paille paske Ariel Henry reprezante yon menas pou 12 milyon ayisyen. Ariel Henry reprezante yon menas pou avni timoun yo. Ariel Henry son trèt ke li ye. Nou paka nan afè a trèt. Paske papa Desalin pa t janm tolere trèt nan mitan nou. E, n ap di pèp ayisyen, jan bagay la ye la a, si nou pa leve kanpe, nou pral peye po kase a, paske grangou a pral ogmante nan wèl nou, enflasyon an pral ogmante nan wèl nou. Yon lòt kote ankò, n ap voye yon pinga bay. kominote entènasyonal la, sitou Lèzetazini, paske nou konnen trè byen ke sou demann Ariel Henry, ki pa menm gen prerogativ pou sa, li ap vin avèk èd imanitè an Ayiti, pou l ka tou debake avèk gang li, pou l ka tou debake avèk zam nan peyi a pou l kontinye ogmante gang anndan peyi a. Paske nou konnen trè byen ke se. 95 pousan zam kap vin nan peyi a, se Etazini yo soti. Nou konnen trè byen ke kominote entènasyonal la, se yo ki federe gang anndan peyi a. E sou entèvansyon anbasadè Kanada, li moutre sa klè, lè l di fòk pouvwa defakto a, li negosye dirèkteman avèk gang yo. E rapidman nou konsyan konstate ke gen yon korelasyon ki egziste antre gang yo. Kominote entènasyonal la sa pa kò gwoup epi pouvwa defakto a. Jounen jodi a, kominote entènasyonal fè n konprann ke gang yo se yon aktè fòk yo negosye dirèkteman avèk yo. Sa a pap pase. Jounen jodi a n di byen pèp ayisyen, gen 3 pilye majè ki anpeche kriz la rezoud. Se kominote entènasyonal la kò gwoup, se Ariel Henry epi avèk gang yo. Otomatikman nou elimine 3 pilye sa yo, kriz la ap rezoud konvenableman. E n ap tou di pèp ayisyen, veye anbasad amerikèn. Paske, sou demand Ariel Henry, y ap debake avèk, sou pretèks yo pral vini ap ba nou èd imanitè, y ap tou debake avèk fòs militè la. Nou di kou sa pap pase. E kèlkeswa fòs militè etranjè ki debake la, n ap konsidere yo kòm yon gwoup teworis e n ap reponn yo pa lafòs. Paske tchoul sa nou pap aksepte etranje pile l. Yo fè l plizyè fwa deja nan istwa nou. Yo anyen rezilta. Yo bay, yo piye medam ayisyèn yo. Yo, yo vyole medam ayisyèn yo. Yo fè kadejak sou medam ayisyèn yo. Yo piye richès nou. Yo kite nou. Dènye sa se pase se an 2006, lè yo vin avèk kowo, kowolera anndan peyi a. Jiskaprezan poko janm dedomaje moun sa yo. E y ap vini ankò la. Nou di sa kou sa pa pase. E n di pèp la rete mobilize. Vwala poukwa, 13 oktòb, nou pral devan BINUH pou n al fè yo konprann ke fò yo retire Ariel la. E n ap di n pa bezwen prezans BINUH anndan peyi a tou. 17 oktòb ki se te dat yo te asasine papa Dessalines, nou pral devan anbasad amerikèn. Dè milyon dayisyen pral devan anbasad amerikèn pou n di yo n pa p pran sa nan men yo. E enjerans sa a, nou pa p tolere l nan men yo. Entèvansyon fòs etranjè sou teritwa sa a, n pa p aksepte l nan men yo. E nan sans sa nap tou voye mande sipò lòt peyi nan mond lan si tout fwa Etazini ta debake avèk militè la pou n mande yo sipò paske n pa reponn yo pa la fòs. E nap di pèp ayisyen an pouvwa batay kap fèt la se pou n akouche yon pouvwa popilè nan 10 depateman peyi a n mande peyizan yo n mande jèn yo Pou yo reklame yon pouvwa popilè, avèk pèp la e pou pèp la. Si tout fwa sa pa ta pase, batay la ap kanpe bwa kale, paske fòk pouvwa sa al rejwenn pèp la. Nou gen plis pase 30 an, pèp la pa janm, pèp la pa janm, pouvwa sa pa janm pouvwa pèp la vre, men yo toujou pran pouvwa sou non pèp la. Nou di nan 10 depateman peyi a tout peyizan yo, nan tout seksyon kominal yo kou kontinye mobilize pou nou rive akouche yon lòt leta ki pral reponn avèk dezidrata pèp ayisyen an, Ki pral pran dikte nan men kominote entènasyonal la. Non a vyolans k ap fèt sou fanm, non avèk kriz ke tout fanm yo ap viv nan yon fason patikilyè ke fanm yo, tout moun ap viv li men fanm yo gen plis resansablite nan sosyete a. Se manman, yo se sè, yo se madan sara, yo se enfimyè, yo se medsen. Men nan jounen jodi an, tout fanm ap viv vyolans, vyolans ekonomik, vyolans fizik. kote ke madan sara yo pran lari y al achte an depi de tout sa ki genyen kòm kontrent nan peyi an, yo lwe, yo lwe, yo yo pran lajan, yo pran eskont, mentnan yo oblije pran eskont pou yo kapab sibveni a bezwen pitit yo, a fanmi yo, a tèt pa yo, mentnan malgre tou y ap y ap vyole yo. Yo vyolans lari an, machandis gate nan men yo. Yo pa jwenn wout pou yo pase, malgre tou y ap imilye yo, yo gen tout, y ap viv tout zak vyolans. Mentnan nan sans sa, nou ap mande tout enstans ki konsène yo pou yo pran responsablite yo. Jounen jodi an gen yon gaz ki monte ki ba yon peyi lòk, kote ke tout moun fèmen lakay yo, nan prizon moral, ou pa konn pou kilè w la. Tout resous ou fin genyen fin depanse. Anpil nan nou nan jounen jodi a la nou prèske ap travay pou manje e ou pa janm ka reyalize anyen, pa janm ka gen yon pwojè vrèman ki evalye paske chak fwa ou pral fè yon bagay gen yon bagay ki kanpe ou, gen yon bagay ki kontren ou, ou pa konn pou konbe tan ou la, ou fèmen anndan kay e fòk ou gen de responsablite e gen de moun se de lari an ke yo fonksyone, se nan lari an pou yo al chèche lamanjay pou fanmi yo, pou yo sibveni a bezwen yo. Mentnan, ou jwenn mwayen ou lòk, ou pa konn pou ki konbyen tan ou lòk lan, e malgre tou gon gaz ki monte ki pap pèmèt ou kapab reponn a bezwen w, kote ke tout bagay chè. Gen moun ki nan lenposiblite jounen jodi a pou yo achte yon bokit dlo. Pou yo benyen. E se son de bezwen primè ke yo ye. Se bagay pou reponn chak jou, pi plis. Mentnan ou mande tèt ou, poze tèt ou kesyon, Platfòm Fanm Solèy Eklere, jounen jodi a, di non. Tout peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo, mezanmi, fòk gon mo ki di. Fanm ansent pa ka ap mouri paske l pap ka jwenn kote pou l al akouche, l pa jwenn wout pou l pase, anbilans pa jwenn kote pou l vin cheche l. Ti bebe ap mouri paske yo pa jwenn manje, paske yo pa jwenn dlo pou yo bwè. Li pa posib. Kote ke nou, jounen jodi a, menm de prizonye nan prizon, Mentnan lè yon prizonye sove, li pa ta dwe sove fòl ta reponn a pèn li, fòl ta priyote sil bezwen libere fòl ta libere, men menm nan prizon an moun yo menm menm san moun nan fè yon komèt yon enfraksyon ki grav, li dwe viv, fòk yo bal moun, fòk li paka li paka ap mouri, se yon kriz imanitè k pral rive sou nou, finalman ou mande kotew prale, kiyès kap dirije, kiyès kap di yon mo, nan sans sa a nou leve vwa nou byen wo pou nou di ke nou pa kapab ankò, Pa kapab ankò fòk gon bagay ki di, fòk gon mo, lekòl pral ou, lekòl te sipoze ouvri, lekòl poko ouvri, jodi a nou 7 oktòb. Jodi a fè egzakteman 15 mwa depi yon prezidan te sou pouvwa li asasine. Bagay yo vin pi mal. Kòman l ap ye lendi maten nou pa konnen, kòman l ap ye demen ap, demen maten nou pa konn kòman, kòman l ap ye aprè midi a nou pa konnen. Pèsòn n ap viv ojou lejou, nou pa ka defini konb, kòman n ap viv. Kòm ayisyen, kòm moun. Men nan mezanmi m panse ke tout aktè ki konsène yo, fòk yo di yon bagay, fòk gen yon mo ki di, fòk gen yon solisyon de kriz ki pòte. Mentnan m panse nan sans sa a, fanm yo di yo pa kapab ankò. Se yo ki manman, se yo ki sè, se yo ki grann, se yo ki matant. Nou di nou pa kapab ankò. Fòk gen yon bagay ki di. Jounen jodi a, ben se rezon sa, paske o nivo de Platfòm Fanm Solèy Klere, nou menm nou antrame dè aktivite deja. Nou chèche, n ap travay nan ranfòseman fanm, Pou lidèchip yo avèk ekonomi finansyè fanm. Nou gen fanm nou bay, nou gen 300 fanm kap pran fòmasyon Haïti Tech avèk pou ba yo metye teknik nan teknik Windows, idwofrigo pou yon peryòd de 6 mwa ke yon enstans peye pou yo pou yo aprè 6 mwa pou fanm sa pa di ke li depann de yon gason li depann de yon moun ki fè ke li pran yon pitit deja li pran yon dezyèm paske li pa gen mwayen gen fanm kap aprann idwo frigo elektrik gen fanm kap pran masonri anchene gen kanado teknik tou kap pran enstalasyon e kamera mentnan tout sa yo se pou pèmèt ke fanm yo vin otonòm fanm yo jounen jodi an li ou pa kab rete si nap pale de lidèchip feminen fòk Nou ateri. Mentnan nan sans sa a, m panse ke si fanm nan jwenn pouvwa dacha, li gen mwayen nan men l, li gen pwofesyon nan men l, li gen mwayen ekonomik nan men l, nou ranfòse yo atravè de materyèl ke nou ba yo, frizè, fou, pano, e batri, kit ki pou pèmèt ke yo ranfòse pou pèmèt ke biznis yo a vin pi rantab. Men kounye a, jounen jodi a, si l rete lakay li, li pa ka sòti, li pa ka al vann, Li pa kab. Sa l te gen nan men l, li deja l ap manje l. Mentnan, sa k ap travay nan faktori yo, pa, yo te deja pa t ka viv avèk salè yo a. Kounye an, pou w jwenn gaz la vin monte nan tarif li monte a. Nou p ap viv. Nou p ap viv. Paske, jounen jodi an, lè w gade pri yon galon gaz, pi wo ke salè minimòm yon fanm k ap travay nan faktori. Kòman n ap fè? Èske gen ajisteman de salè ki fèt nan Leta a? Anplwaye Leta yo ki te deja pa t ka touche, pa t ka viv avèk fèb mwayen yo t ap peye yo a, kòman yo pral fè? Fò yo voye timoun lekòl. Fòk yo reponn a bezwen tèt yo. E pou laplipa di tan, yo gen de ti fanmi sou kont yo tou. Pandan y ap travay la, gon matant, gon sè, gon kouzin ki depann de yo. Met nan jounen jodi a m panse fòk gon bagay ki di, m panse ke fòk Nou soti nan jan nap viv la li pa posib, li pa ka kontinye konsa. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.